Ou panse gon vyolans ki pi gran ke sa nèg y ap fè sou nou la? 7 fevriye 2021, Atik 239 on dekrè elektoral 2015 di manda w fini. On arete prezidansyèl ki nome on CEP le 30 mars 2016 di ke CEP sa nou mete l pou l pousib on eleksyon ki te kòmanse depi 2015. Donk, apati. Te arete ebyen prezidansyèl sa yo diw manda w fini 7 fevriye 2021 papa w patron w Joseph Michel Martelly li siyen yon akò le 4 fevriye 2016 avèk lasanble nasyonal pou l rekonèt ke 7 fevriye 2021 manda Jovenel Moïse ap fini moun kap vin prezidan manda l ap fini manman penba Se atik 134 tirè 2 konstitisyon an ki di ke manda w fini, ou rete sou pouvwa a malgre tou, talè gen moun ki pi vyolan pase w, manda w fini, se pa yon w t ap regle pou yon pèp, manda w fini paske w gen yon sèten entènasyonal dèyè ou, ou rete, ou pèsiste, ou siyen, ou rete, e se pa yon w t ap regle, kisa Frize te fè pou koukou Mèt Fòtine pou l fè pitit li, pou l rele l Frizelya? Talè, lòske gon kidnapin kap fèt la, tout moun konn se Jovenel Moïse menm ki dèyè kidnapin nan. Chèf kidnapin nan se li menm. Lajan yo se li, lajan yo byen jwe a, fè nèg yo pa enkyete. Ou pa wè Palè Nasyonal di nèg yo m bezwen 2 mwa trèv, nèg yo bay 2 mwa trèv. Or, gen moun ki pi vyolan pa stasyon, on dira ce qu'on voudra fas a sitiyasyon ki rive la. Pèp ayisyen an paka rete lè bra kwaze dèyè m tande materyèl vini epi yo vin leyogan a materyèl yo pou mwen si yo pap boule mwen menm. Ah si yo vin leyogan avèw sa kap gen? Tonnè krazem yap boule. Danton Léger deklare, et cela à haute et intelligible voix, ke pa gen biwo referandòm non sèlman kap vin etabli Leyogàn ni nan rejyon an e nèg yo pa byen pran chans vin al ak materyèl nan zòn nan map fout boule tout avèk pèp mwen an. Se sa m di. Epi nèg ki gen grenn nan bounda la la vin arete m. Donk ou di depi gon materyèl referandòm ki vin de Okàn wap boule l? Tonnè kraze m! Map boule l. Pa gen afè biwo referandòm kap vin nan Leyogàn vin nan rejyon an. Vwa pou ta gen materyèl pou nèg ap vin ranse vin betize la. Chimè mouton se chimè malin. M te di l sa. Depi lè nèg yo vin avèk malpwòpte referandòm yo a, m di pèp la pran dispozisyon pou anpeche aske, premyèman, nou lwe kay nou pou yo fè biwo referandòm. Si pa enposib sa ta rive fèt, fout boule tout biwo, met dife ladan yo, kraze yo. Donk jounen jodi a, yo vin a materyèl paske pèp la se yon pèp ki gen lè pran ebyen nan kèk zonbifikasyon, se yon pèp yo gen lè mete nan dòmi. Ebyen, nou reveye! Pèp Ayisyen an reveye! Aba referandòm! Aba chanje konstitisyon! Aba Jovenel Moise! Aba tout zouay li yo! Se pa sèlman Soso La Familia pou y arete, se tout vòlè yo nèt pou y arete, paske Soso La Familia, Li pale sèl, li fè pati don team, li fè pati don ekip. E nou mande pèp ayisyen an, a pati de deklarasyon ke nou fè la a sou antèn Radyo Zenith, pou ke li fòme sa yo rele fòme, li fòme yon feso inexpugnab, li reyini an feso tout pliryèl, tout mwayenn, pou ke tout bon vre nou di enjenyè a, prezidan manda fini an, ou pa prezidan peyi a ankò, ilèvre ke. Nou pa gen mwayen pou nou fè sa yo rele la dialectique des armes, ce sera toujours, eh bien, l'âme de la dialectique, men cette fois ci, n ap fout file manchèt nou debò, n ap file rach nou, n ap bra chache poud nou, konprann, zonbi nan simityè ou an simityè, fèy bwa kaka, e, e, e, fòmòl, dlo mò, n ap itilize tout sa yo e nou kwè se mwayen pasifik yo ye, yon fason pou nou rive abou. 2 eleman sa ki rele Jovenel Moïse la ki lage peyi nou jounen jodi a nan kidnapin e ki fè ke peyi Dayiti vanse disparèt, vanse pa egziste ankò kòm nasyon. Non men, men Depite Danton Léger ou se yon ansyen komisè gouvènman, yon avoka. E e ou se yon ansyen palemantè. Deklarasyon ou fè, ou se yon òm politik, ou konnen dimansyon e pòte yo. Men men, fas ak deklarasyon sa ou fè la, m pa konn si ou gade sou rezo sosyo ou wè yon moun ki nan fanmi a l ye, ki pwòch Jovenel, ki yo menm pran pozisyon pou referandòm nan, yo di referandòm nan, epi yo yo yo yo moutre ke yo yo siyen dèyè l. E Jovenel moutre tou li li gen yon sètèn asirans. Bò kote nèg ki gen zam yo, m ta vle pale de gwoup ame yo. Nou plis pase yo. Nou plis pase yo. Ou mèt tande tout bagay, se yon ti ponyen yo ye. Se yon ti ponyen yo ye. Dayè nou kite y ap fè tout zak y ap fè yo la a. Nou kite y ap kidnape nou. Nou kite yo se kòmsi yo gen piyon sou nou. Nou lase peyi a ba yo, nou bandonnen peyi an ba yo. Men yo konn son ti group yo ye, yo konnen ke pèp la se pèp la. E sak fè jounen jodi an nou mande pèp la poul reveye l. De twa ti bandi, de gran chemen, de twa ti vagabon pa kapab fè tout tan sa ap efreye nou. E sak fè ke. Nou sonnen jounen jodi an ebyen le glas de la révolte. L'insurrection à partir de jodi an il faut que li kòmanse nan peyi d'Haiti e suiv pou wè à partir du moment nou kontrenn ti enjenyè a prezidan manda fini an pou l kite pouvwa a tout nèg ou wè jounen jodi an ka gwo zam nan men yo a zam fannfwa nan men yo a y'ap oblije jete yo e pèp la plis Mèt Fòtine, Ann di n ap fè manifestasyon tout bon vre. Nou gen 70 a 80 mil moun devan èpòt. Nou gen 80 mil moun devan anbasad yo, anbasad k ap soutni misye yo. Nou gen 100 mil moun devan palè. Nou gen yon 50 mil moun nan Pèleren. Dayè, nou abitye met 2, 3 milyon moun nan lari deja. Ou pa panse jenè a t ap al deja? Se paske se chak fwa gen yon sektè. Yo kidnape manm li e lè a li menm l al fè yon ti mouvman e ti mouvman sa yo pa lòt mouvman ke de mouvman sporadik. Men apati de moman an ke se tout pèp ayisyen an ki mobilize, se tout pèp ayisyen an ki fòme yon sèl òm, yon sèl fanm ki di ke ebyen entolerab la nou pa tolere l ankò, sa fini. Donk sa ta fè ke nèg la ap vin di referandòm oblije fèt, l ap fèt kanmenm. E la nou ye, n ap wè. Son ti ponyen yo ye, li sifi ke gen yon priz de konsyans kolektiv kap pran a pati de jodi an la, e wap wè ke les bandits y se mettront eux memes hors d'etat de nuire. Depite Jean Danton Léger, ou menm kòm ansyen komisè gouvènman Pòtoprens, Lè w te rive nan pakè a, te gen dosye Woodly Thea la. E pakè a, ki sa l te fè apre li te konstate ke jij la Amar Belizaire te fin rann, ta ka di, yon jijman an favè mesye yo? M sonje te gen yon pouvwa an kasasyon ki te fèt sou kesyon sa a. E ou menm, nan ki nivo ou te jwenn li lè w te rantre nan pakè a? E jodi a, arestasyon l pa lapolis dominikèn, Kòm on ansyen manm aparèy jistis la, ki ki jan w konprann arestasyon sa a? Lè m te rive nan pakè a Maitre Fortuné, dosye Sonson La Familia te gen tan fin trete pa tribinal premyè enstans Pòtoprens, kote ke Julamar Belizaire, Tout an rekonesan ke Sonson La Familia te komèt de enfraksyon grav e ke enfraksyon ke yo te repwoche l yo, tribinal la rekonèt ke l te komèt yo vre, men l ta pral libere Sonson La Familia kanmenm. E nou sonje. Fòmil sa ki vin kareman tounen yon litani, e nou libere ou, tribinal la libere ou, men nou mande w pou pa janm fè sa ankò. Ou mèt ale, ale, pa peche ankò, pa komèt menm zak sa ankò. Bon, apati de yon deklarasyon konsa, bagay la te vin tounen yon skandal. Se sa k fè ke le pakè ki gen dwa Ou pa ka entèjete apèl se rekou pou fè dirèkteman nan Kou de Kasasyon. Donk nan ka ki te konsène Instrucción de la Familia, paske yo te repwoche misye pou krim tou, kidnapin, anlèvman, sekestrasyon, dè bagay de se jan, il sajisè de krim, donk yo pa t kapab sezi dirèkteman Lakou dapèl, se yon rekou ki fèt dirèkteman pa devan Lakou de Kasasyon. e lakou de kasasyon ta pral kase desizyon tribinal premyè enstans la. Jijman ke majistra Lamarre Belizaire ta pral rann nan, lakou de kasasyon ta pral kase l e l ta pral mande aske se yon lòt kou nan menm tribinal la ki an kèlke sòt retande zafè sa a. E tout sesi se a la dilijans di parkè. Se sa k fè ou ta pral wè ke Mèt Paul Hérond Girard, ke je salue, l'un des tout meilleurs commissaires de gouvernement ke Parquet Port-au-Prince pa janm konnen, ebyen, misye ta pral desène yon mandat d'amener pou mande rearrêter Sonson La Famille a, parce que la Cour de Cassation vient de rendre un arrêt. Atravè arè sa a, li mande pou mesye yo rejije. E si l mande pou mesye yo rejije, ebyen, pa gen lòt bagay pou pakè a fè. Pakè a se al degaje l tankou Mèt Janjak pou l retounen mete men nan kòlèt e mesye sa yo. Men depi lè sa a, Sonson La Familia, ebyen, il a ganye le maki, il a pris la poudre d'escampette. Li mawon. Ta sanble genlè se an Repiblik Dominikèn ke misye te kache. Ebyen wikenn dènye a la, yo rive e mete men nan kòlèt misye e si je ne m'abuse yo di mwen misye gentan nan men otorite ayisyèn yo paske depi yè dcpj genlè ta gentan pran misye e yo rantre avèk misye isi. Donk kounya la Pwosedi an se senp, jan Kou Kasasyon te mande sa. Li mande se yon lòt konpozisyon, menm si se nan Tribinal Premye Enstans Pòtoprens lan te ka toujou tande misye, ebyen yo oblije mete misye anba kòd, depoze li nan Penitansye Nasyonal annatandan ke tout dispozisyon pran pou ke ka a. Li an eta pou resevwa jijman epi pou yo wè Sanson Lafamilia retounen devan jij li pou l al defann tèt li sou tout akizasyon ke yo pòte kontre li. Depite Danton, E la ou pale de mawon e Sonson Lafamilia, li te nan tout aktivite Michel Martelly, tout nèg yo ap fè la nan peyi a e Se nan bal li tale avek Michel Martelly, Michel Martelly tal fè en République Dominicaine epi yo aretel e eske se pa pa rapò a sitirans oubyen konivans ki genyen ant bandi legal yo e ki di w ke yo paka manyen yo, lapolis ayisyèn oubyen lajistis ayisyèn paka arete yo men. Vwazen an rann nou sèvis, li di, E, mòd bagay sa yo, m p ap tolere w lakay mwen e m p ap kite yo vin fè nich lakay mwen. M ap debarase lakay mwen, m ap voye yo kote yo tounen an. Èske se pa sa ki jwe an favè peyi Dayiti, pèmèt ke yon nèg tankou Sonson Lafamilia li nan dcpj kounye a? Bon, se avoka w ye menm jan avè mwen, Mèt Jòj Fòtine. w ap wè ke nan premye tan, m te pran tout tan mwen, m pran san mwen, m pran le swen pou mwen te prezante milyon oditris a oditè ke w genyen yo, pou m te prezante yo yon pwennvi piman teknik, pou m te prezante yo yon analiz trè egzostiv, trè pwentu sou sa dosye a te ye an tèm de teknisite. W ap wè ke nan ka sa a, m pa kwè m twonpe mwen, kou kasasyon pa ta gen pwoblèm pou ke devan menm tribinal la, avèk yon lòt konpozisyon, yo tande, yo rejije Sonson Lafamilye a, men le pli souvan, kou de kasasyon konn renmen voye ka sa yo al devan yon lòt tribinal, nan yon lòt jiridiksyon. Alò, m te vle, dan yon premye tan, teknikman prezante afè la, men. Li pa yon sekrè pou pèsonn jan w di l lan mèt yo kòfine ke nèg yo se te nan konplisite yo, nan konminezon yo e Soussan La Familia te toujou sou pouvwa li e de prezidan Michel Martelly a ansyen prezidan ke n gen jodi a enjenyè e manda fini an e Jovenel Moïse e se menm bagay la. M gen yon nèg bò lakay mwen difò lè l ap pale fransè Pè Dyòl misye ta di w se la menm ki son revyen ou konprann alò lè misye sot pale fransè l a di se menm yo menm nan ebyen piske se menm yo menm nan m konprann ke Johnson La Familia li pa t twò enkyete vre anndan peyi an. Se te kanmenm le renard libre dans un poulailler libre men sa k enpòtan jounen jodi an se ke Repiblik Dominikèn yo rive poze la pat nan kòlèt misye e daprè enfòmasyon ke n tande tou se pandan ke misye t ap fin patisipe oubyen t ap pral patisipe nan bal zanmi ni Michel Joseph Martelly ke yo rive fè arestasyon an. M dakò avè w ke ebyen Sonson La Familia li pat tèlman enkyete yo. Sa vle di lè komisè yo onse fin desène manda dèyè misye, yo pran pòz yo mete avi de rechèch dèyè misye. Misye vrèman te toujou nan peyi Dayiti. Petèt ke patwon l yo te toujou di l pa agase moun twòp, pa ekspoze w twòp. Men sa k sur jounen jodi an se ke la cour de cassation li te kase jijman ke Juge Lamarthe Belizaire te rann an favè Sonson Lafamilye a kote l te di ti bononm ou peche wi men m lage w ebyen pa fè sa w fè ankò ale ou mèt ale pa peche ankò ebyen jounen jodi an cour de cassation a partir de arè ke l rann nan. E gras a vijilans Pakè Pòtoprens, sou lenstigasyon di Gran Komisè de Gouvèneman, Mèt Paul Hérold Gillard, yo rive mete men nan kòlèt Sosthèn La Familia, jwèt pou Pakè Pòtoprens, jwèt pou Mesye Mèt Doyen Bernard Serville pou ke nou degaje nou tankou Mèt Jan Jak pou ke dan le meyè de delè, Nou mete dosye Soso La Familia an eta pou l resevwa odigman, men gen ti rimè nou tande k ap pale Mèt Fòtine kòmkwa se livre, se pa pou misye, zanmi misye ta livre l, ebyen atann gon bann lòt nèg yo pral livre tou, si se vre se livre yo livre misye pou kesyon dwòg, pou kesyon lòt bègay, m sur ke pandan m ap pale avè w la, talè la nou ka tande yo livre enjenyè a tou. Prezidan an manda fini an. Men Depite Danton Léger, jodi a peyi a ap viv nan yon sitiyasyon trè kritik sou kestyon kidnapin nan. Anpil moun yo kidnape, yo bay gwo ranson e moun yo ap poze tèt yo kestyon, pil lajan sa yo y ap mande, yon milyon dola, 200 mil dola ameriken, 100 mil dola ameriken, moun ap poze kestyon, Kiyès ki ap jere lajan sa? Kote lajan sa yo ale? Eske arestasyon Woodly ete a la, li pa yon arestasyon ki pou ouvri zye popilasyon pou gade kote kidnapin nan ap soti? Sa fè lontan ke ensekirite ke nou gen nan peyi Dayiti an son ensekirite deta. Kidnapin nan son kidnapin deta. Sètadi, se yon kidnapin, son ensekirite ki kowodoren pa le palè nasyonal. E chèf ensekirite a, chèf gang yo, chèf kidnapin nan, li pa rele lòt jan ke Jovenel Moïse. E sa k fè ke w ap wè nèg yo, yo pa janm enkyete. E ou wè yo kidnape tout moun. Yo kidnape gran nèg, yo kidnape malere, yo kidnape milat, yo kidnape ti nèg nwè, yo kidnape machann pistach, yo kidnape machann sosis, yo kidnape pè, yo kidnape masè, chèsè. Li kidnape prèt, li kidnape pastè, li kidnape tout moun. Donk, w ap wè ke nèg yo pa enkyete, dayè yo opere a vizyè leve. E lavèy karèm ane sa a, ti kanmarad ki ale nan legliz advantis di ki ni t al kidnape pastè a fidèl li yo, li pa t gen ankenn, menm yon kach ne li pa t gen, vwa kout la gen kagoul. Sa di nèg yo aji a vizyè leve e kòm je le di tanto sè le renard libre dans un poulailler libre nèg yo pa pè anyen kè yo pa sote paske yo konn se pou prezidan repiblik la y ap travay le pli souvan jan anpil moun di nèg yo se plan yo fè yo menm Jovenel avèk ekip pa l lè a voye kidnape moun yo epi gwo lajan nan men nèg yo epi y al depoze malere malerèz yo nan plan nan plan nan yo bay nèg yo yon ti monnen. E sa k fè w kwè jamè nèg yo pa enkyete, nèg yo opere a vizyè leve, nèg yo pa gen ankenn kè sote? Paske moun pou ki ta arete yo a, ki se Leta, bon se pou Leta ke y ap travay. Donk arestasyon Sosan Lafamilia se la yon eprèv tanjib e palpab ke kidnapin nan, jan m sot di l toutalè, l pa t lòt bagay ke yon kidnapin deta.